Zanmi konpatriyòt ti vi lakay Haïti pwen kòm yo ankò yn fwa nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa a. E n ap pwofite di mèsi avan menm nou antre nan detay yo, avan menm nou antre pi danble nan manman enfòmasyon an, nan manman koze a, ebyen n ap di mèsi ak tout nouvo abòne nou yo, tout ansyen abòne nou yo, tout moun an jeneral. Nou kontan le fè ke gen de moun ki yo menm fè chwa de TV Lakay pou enfòme yo sou sa k ap pase nan peyi Dayiti presizeman. Ebyen medam e mesye n ap di w nan moman n ap pale la a, lapolis pran kou. Lapolis ankò yn fwa viktim anba men nèg ak zam. San fwa ni lwa medam e mesye kap retire lavi polisye e vire tounen jodi aw tande 2 polisye tonbe demen ou tande yon lòt tonbe aprè demen 2 3 4 tonbe finalman bandi yo genlè se yo menm ki gen dwa pou touye polisye men polisye yo menm yo paka fè kout bòt sou bandi yo malgre kèk fwa nou tande se ti sòlda yo kap tonbe men gwo manman penmba yo le ka de lanmò sanjou Izo, ti lapli, krisla, nèg sa yo yo menm yo entouchab alòske se ti sòlda yo lapolis ap pran e se poukò sa ki ebyen vrèman e doke rejwisans pèp la yo vle wè gwo chèf gang sa yo yo menm swa yo mòtèlman blese oubyen lapolis fouke yo mete yo reflechi ebyen gwo nouvèl ki fè anpil pale pandan jounen samdi an la a se komisè Lafontan èske nou ka di ex komisè Pandan gen moun ki di ke l toujou komisè men antouka n konnen Ariel te revoke misye, bagay yo dwòl nan peyi sa. Enben medam e mesye, komisè Lafontan ki li menm deja ap manniganse la a pou li menm libere plizyè gwo chèf gang ki yo menm nan prizon, lè nou pran tankou Jooma, enben komisè Lafontan selon enfòmasyon yo ta menm gentan fè libere chèf gang sa a E gen yn Ezekyèl ki li menm gen poul libere avèk yon lòt gwo chèf gang ankò nan peyi a, finalman Lapolis ap mare vagabon, ap mare bandi, epi lajistis menm ap libere bandi. Peyi a dwòl, peyi a tèt anba, humm antouka. Nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa medam e mesye, e pa bliye pou ou menm ki nouvo sou kanal sa ki poko abòne, ki poko E donk fè pati fanmi TV lakay Haïti.com nan ebyen se moman an menm kounyea pandan wap gade video sa a abòne like an pataje kite yon kòmantè sitou nap tounen pou yon pwochèn video. Pase ti video sa a poum te ka raple nou e kote moun ki tap manifeste. pou defann chèf gang. Nou sonje m te di n sa. Jenn gason, jenn fanm ki pran lari, pami yo ti Youri ou wè yo mete anba kòd la, cetela, yo t ap manifeste pou mande liberasyon Ezekyèl. Dayè liberasyon misye pa twò lwen. Gen 3 chèf gang, mwen te di sa e m gen enpresyon se paske m te soufle bagay lan ki fè nèg yo te fon ti retrè sou sa. Lè w gade kantite moun ki la, jenn gason, jenn fanm ki nan lari, k ap manifeste, k ap manke sitwayen dega, pou kiyès? Kon chef gang. Ou wè moun sa yo t nan lari an? Se pou Ezekiel. Te gen preske menm kantite ou byen plis moun sa yo te nan lari nan tout baz G9 ki tap mande liberasyon Jouma. E sak te parèt etonan e bizar. pou montre w ke Ayiti son peyi, gen yon zanmi l di l pa renmen lè m di l, lè m di Ayiti son peyi difisil, tande byen, gen yon reyalite pou n konprann zanmi m. Lè m di Ayiti son peyi difisil la, men se pa de peyi an swa m vle pale non, men se sitou moun k ap dirije nou yo an Ayiti. ki vin rand peyi a envivab. Sa di si yon nèg di w jodi a Ayiti envivab, eben ou pa gen dwa kondane l, paske de fèt peyi a envivab. M pa di w jodi a la se son joune de kidnaping nan peyi Dayiti, nan rejyon metropolitèn nan, Delma, Santrevil, Riyèl Vag. Yo brote moun sou kwadèboukè tout kote kidnaping ap fèt jodi a wi. Ebyen kisa w konprann nan sosyete? Sa k te parèt kòm si biza lan pou montre w ke peyi a dekouraje moun, pandan gen yon kantite moun prèske menm jan konsa ki nan lari, k ap manifeste pou mande kisa? Liberasyon youn nan pi gwo chèf gang ki genyen nan rejyon an la k se Jooma k ap dirije Simon Pele ki se bra dwat pou l boukannen. Dayè machin Jooma aprè arestasyon l se kay pou l boukannen l te ye. E lè polisye Simo yo te rantre nan fyèf pou l boukannen an, youn nan premye machin ke yo te jwenn anndan se te machin Jooma. Yo te boule machin sa yo. Foul boukannen òganize plizyè manifestasyon pou egzije liberasyon Djouma. Paske misye son bon sòlda, son gwo sòlda, son gwo chèf gang. Pa gen pwoblèm. E l ap mouri wi. L ap mouri. Menm jan istwa tèt kale. Yo mèt make sa l ap mouri avan lontan. Pa enkyete w, paske ou wè nan game sa, menm si w tande yo di w bon, je 9 an fanmi a li ye, nan game nan, depi w pa la w pèdi plas ou. Donk si w retounen la w annik parèt tou cho, tou bouke kòm gwo chèf, w ap mouri avan lontan, pa gen pwoblèm. Tande byen. Gen 3 chèf gang ki sou lis pou libere. M te sinyale sa. Paske lè m pale n panse se voye monte, se pa voye monte. Se suivan eleman enfòmasyon m genyen, paske m nan mitan nèg yo. Gon polisye t konn bloke liberasyon sa yo wi nan penitansye. Jacques Lafontant deplase an pèsòn wi poul vin penitansye poul vin libere yon chèf gang peyi a. Non! Non! Jacques Lafontant kòm komisè du gouvernement. Misye deplase an pèsòn pou l vin libere yon chèf gang anndan prizon sivil Pòtoprens. Ipanòk yo libere nan prizon an, an règle jeneral, se yon uisye wi ki siyifye prizon an wi ke gen tèl prizonye la yo pral mete yo mande liberasyon etsetera. Jooma yon chèf gang kriminèl kidnapè de o ran. Komisè gouvènman deplase an pèsòn pou vin pou vin libere misye. Se peyi nap fè? Epi tout moun kapab gade yo fè silans yo fè silans fon tap tandem la l konnen pa manti map fè sou li sa ou wè sa l pa lòt ke vagabondaj e lò sa w son peti vagabondaj. Gabon paske wap kontribye nan kraze peyi a. Mwen mèt tout sa m di ladan l. Paske m asime responsabilite m pap fè difamasyon sou okenn nèg isi. M pap fè difamasyon sou moun. Mwen pale suivan eleman m genyen. Tout lè w wè, maten an m pataje yon imaj, si w ta wè eta prizonye ki fèmen nan selil, yo pa jwenn manje, yo pa jwenn dlo, yo pa nan, yo pa nan, si w wè eta ti malere yo k ap soufri, ki pa janm pase devan jij, pandan yo di w pa gen asiz, pa gen seyans, pa gen sesi, regilyèman nèg yo libere prizonye. E sonje bagay sa te fè yon skandal deja. Pandan yo ap di pa gen sesi, nèg yo ap libere prizonye prèske chak jou. E kiyès souple? Se pa senp prizonye, kòm si nèg yo te akize te vòlè yon ti sadin, yon ti piskèt, e pa yo non. Kriminèl, asasen, kidnapè, se yo wi nèg yo ap libere anba a wi. Epi lè w rele lè sa ou konnen Lafontant ap m te bon jounalis pou li lepòk la lè m bal enfòmasyon ou konn sa l di li toujou ap retire li gen yon ekskiz wi pou l di e pa li l pa konnen non se prizon an gen yon dènyè enfòmasyon m bay Lafontant li voye l bay nèg ki nèg k ap libere moun nan wi li voye l ba li alòske m bay misye enfòmasyon an pou l al mennen ankèt si l pa ladan l. Epi l pran enfòmasyon an l voye l bay nèg ki enplike nan libere moun yo nan prizon an pou lajan. Ou wè nèg yo e peyi yap fè? Son ekip vagabon abiye n met nan peyi a n panse se dirijan yo ye wi. Fò ibe moun ki di w sa ok. Nèg yo libere misye se divèsyon kap fèt. Nou paka fè Haïti sa mesye li pa normal. Gen 3 chèf gang ki sou lis pou yo libere. Se Jouma, se Ti Greg 95, dayè gen plizyè tantativ ki fèt deja pou libere Ti Greg. Nèg yo poko. Twazyèm moun nan se ze ou ap fè manifestasyon pou li la, Ezekyèl. Dayè yo te sipoze libere misye deja. Twa chèf gang sa yo, se twa chèf gang privilejye. Ou konn poukisa? Paske tou le twa fè pati de G9, an fanmi ya l ye. Ze, chèf gang Baz Pilat, Ti Grèg, chèf gang 95, alye G9. Jouma, se youn nan manb fondatè G9. On jou na konprann. Wè, nèg yo ap fè sa a. Pandan w wè nèg yo ap libere chèf gang. Pandan w wè kriminèl yo se yo menm ki opouvwa, polisye kontinye ap tonbe. Zanmi n ap gade sou ekran, moun ki sou YouTube ak Facebook, misye son polisye. Misye se yon ajan BLTS 28 yèm pwomosyon. Se yon jenn gason ki byen fòme, dapre plizyè pwòch misye ki konnen l. Poudayè, misye se nan zòn Nazon l te rete avan. Misye m kwè se yon pwofesè li ye tou l pase l te konn fè kou kay mè yo daprè sa yon pwòch te rapòte m. Misye rele Lincoln Bien-Aimé. Yo kouramman aple misye Elbe. E pa direktè a non men lè yo rele misye Elbe, L la se pou Lincoln epi B a se pou Bien-Aimé. Misye se yon ajan 28 tièm pwomosyon ki nan BLTS. Yè se te anivèsè misye. Selon ses proches. Misye fin rive nan mwa desanm nan, li fete anivèsè l, malerezman yo pa kite l wè janvye. Se te dènye fèt ke l t ap fè sou latè. Notre Haïti chérie. Ba yo anpil. Se pa pou san rezon non, gon seri de nèg, lè yo pran yo, m souvan di ke, ti bagay nou renmen anpil la, mòtèlman blese a, pafwa l pa deranje. Egzanp Jooma. M di w Lafontan desann an pèsòn pou al libere Jooma. Òd liberasyon misye siyen. Dayè al gade kilè m te twite a. Pase pa tout polisye t nan vòlò a nèg yo m di yo sa deja. Paske gen polisye malerezman yo pa ka, ou konprann, yo pa ka bloke, men yo ap swiv, yo ap gade. Yo pa ka bloke men, yo ap gade. Ou konprann sa m di w? E gen kèk bon grenn polisye. Pafwa, gen, gen, ou konn wè nèg la twouve l nan sitiyasyon, gon, gon yon nèg ki t ap di sa, lè misye kite Ayiti. Misye di, kòman ou se yon polisye ki an, ki nan don otorite, epi w wè otorite a ap sèvi avè w kòm polisye pou al pote yon sachè lajan ba yon chèf gang. Ou pa konprann? Hein, Jean Childe, ou sou bon paj. Tande byen wi. Ou pa konprann sa? Yon polisye wi k ap sekirize yon vip. Menm nèg sa ou wè kounya yo ap kouri dèyè yo a, yo ap pran sanksyon kont yo a, epi pou w wè vip sa a itilize polisye a pou l pote yon sachè lajan ba yon chèf gang e l pa ka pa pote l. Bon, antouka. Tèt nèg yo inyore sa. Misye abite Gantye. E anpil fwa polisye yo tou bon, petèt nèg yo inyore sa k ap pase nan blòk la. Misye te vin kite zòn Nazon misye vin abite Gantye. Men kòm sanble misye te tou ap travay anba a tou, bon li tou rete Gantye. Men genlè gen kou misye konn vini nan Pòtoprens. Misye te Pòtoprens, li te sipoze retounen Gantye jodi a. Misye aranje l men l t avèk yon dam, yo di se madanm misye. Yo di se madanm misye, se sa enfòmasyon an di. Yo di se madanm misye. Sa di misye pa t poko di l ta yon dam. Men yo di se ta madanm ni. Ok. Yo de a t ansanm. Ta sanble yo pran motosiklèt. lage o zòn Kalvè ak lide pou yo ta jwenn yon woulib nan cha blende pnh la pou lage yo sou gantye. M ap fè yon presizyon sou dosye sa a, paske gen anpil pawòl k ap pale sou sa. Polisye Kwadèboukè yo. yo anba anpil presyon, yo anba gwo menas, paske gen anpil antèn ki sou yo. Gen plizyè aksyon ki rive pou tante ak lavi mesye yo, mesye ki sitou nan ti cha yo. Li ka difisil Si yon polisye pa duman idantifyel oubyen l an inifòm, ke l yo pa pran chans pran nèg an inifòm tou kanpe dans blòk la konsa, pou yo bay moun sa woulib nan blende a, e dayè blende a pa fèt pou woulib. Blende a se nan kad operasyon, nan kad yon ranfò ke yo itilize l. E sa k fè gen anpil koze k ap di sou misye le fè ke Li te mande ajan nan blende yo woulib. Bon gen moun ki di li te kanpe al pran moun anba, e pa vre sa pa verifye. Li pa verifye. Sepandan, si petèt a yo te konnen ke se sa ta pral rive, ki te yo te pran misye, men misye pat pou kont li l ta yon dam. Donk le fè ke polisye yo pa konnen ki es moun nan ye, alon dam nan siyotou, Yo pa pran misye. Men ta sanble misye gon antèn sou li. E se pa misye sèlman. Paske misye ki mouri a li gon lòt kòlèg li ke nè yo konn travay ansanm. Nè yo gen antèn sou yo. E l ap difisil pou wè se pa nèg Ronald yo ki manje misye. Trè difisil. Pandan map pale avèw ou wè lontan lè yo konn pran yon polisye yo filmel pasel nan rizib epi yo bal chans aktyèlman li ekstrèman difisil poum pa di menm enposib pou bandi sa yo pran yon polisye pou yo bal lavi e map gade eske sa fè kèlke tan map di isi a. Wi Ronald se chèf gang sa kap di mawon trèt misye se chèf gang kap dirije ti mache se misye li gen tatou Jedlive pat mouri son lòt ki te mouri misye toujou la misye konn toujou al lanmò sanjou son towo gwonde li ye se misye ki chèf gang nan ti mache ekoute gen anpil polisye ki manke pridan. Paske jodi an sitiyasyon an nan kwadèboukè li pa piti. Nèg yo pran misye, bon misye kanmèm daprè enfòmasyon li tal mande woulib la men yo pat ba li l paske l pat pou kont li. Li ta yon dam, polisye yo pa konn kiyès dam nan etc. Donk yo pa pote sivil nan cha. Se sa yo di. Se sa mwen aprann ke polis yo toujou di. E misye pral pran motosiklet aloske l gen antèn sou li. E m ap di polis yo, atansyon. Aktyèlman se pa tout motosiklet pou nou wè nan lari pou nou monte konsa konsa mesye. Gen anpil motosiklet yo nan lari a se antèn bandi yo ye. Tande byen sa m di a hein, gen anpil moto siklèt ki nan lari an, se antèn bandi yo ye. Fò n pridan. Donk misye pran moto siklèt, pandan moto a vire, yon ti tan aprè se gade misye gade l wè li anvayi ak nèg. Selon premye eleman enfòmasyon yo, premye moun yo tire, se dam ki ta misye a. Ki pwobableman se ta madanm ni. Yo pran misye, yo pati avè l. Non sèlman yo tire misye, yo dekapite misye, yo rache misye, selon enfòmasyon ki pataje. Pou konbyen tan nou la? Gwo nèg k ap li nan peyi a, pou yo fon etid sou sa. Nivo odas nèg an Ayiti. Sa merite yon etid, de pa bay blag non. Gon etid ki pou fèt sou sa. Nivo odas nèg isi e sitou nèg kap dirije nou yo. Pandan polisye ap tonbe anba bal, Pandan nèg kap vòlò tè moun nan Delmas 75 yo arete yo ap libere, pami yo Jeudy Bressoir, nèg yo nèg yo arete misye ak zam oo m konprann wè kounya yo pa yo pa arete nèg ak zam ilegal ankò non son peyi difisil wi. Yo arete visye sou delma lap sot petyonvil gwo manch long ki nan machin li. On nèg ki chaje plent kont li pou vòlò tè moun nan delma e anm avèk towo bob yo retounen la pi rèd. Gon malere t gon tè la ki nan dyaspora nèg yo retounen vin pran tè a pi rèd alòske yo te nan prizon. Comme si nous conscients, monsieur, les dirigeants, les commissaires, les substituts du commissaire du gouvernement, les juges, les magistrats, honorables magistrats, et on ça nous. Comme si nous, nous d'accord, monsieur. Pour payer à fonctionner comme ça. Bah, pile. Bah, pile, oui. Gen ti malere la t gen 6 ans nan prizon, t gen 7 ans ki pral gen 10 ans danprizònman. Ou konn poukisa yo t arete yo? Pou yon fo zam wi. Ou konn poukisa yo t arete yo? Nan arimaj yo pran yo pandan la polis.